Bonjou bonswa la fami kòman nou ye m espere tout bagay anfòm pou nou ebyen m kontan antre lakay ou la pou nou kapab prezante w yon nouvèl emisyon trè byen bon mwen m bay RL prod la respè RL prod la son bagay serye èske nou pa dakò Eske m pa t di nou, Dans les minutes qui viennent, dans les heures ou dans les jours, Barbecue pral pale. Ebyen Barbecue pale. Barbecue pran lapawòl sou koze lanmò Manilo a. Barbecue fè yon bèl rale anviwon yon ventèn de minit konsa e Barbecue di tout sa k sou kè l. E koute byen, n a sonje m te di nou ke Barbecue s on nèg ki stratèj anpil. Ou konprann? Lè w se mafya, Gen kote k pa pou ou. Sonje byen ke w limite. Se pa paske ou wè tèren an lib e pou konprann w ap moute sou tèren w al jwe boul. Tèren an gen mèt. Babekyou nan sa l di l fè konprann ke Manilo mouri pou kreten, pou timoun piti. Manilo Anfèt, misye te manke pran fòmasyon. Kòm misye pa t polisye, misye manke gen trik. Si yon fanm vini, ebyen fanm nan ka vin nan baz ou tou. Men se pa ou menm ki pou deplase, pou fè fanm nan plezi pou al nan fèt. Paske se mafya w ye. E pa bliye depi mafya pran lari, kapab gen yon kout dwèt. Babekyou di li menm, si yon nèg bezwen touye l, vin nan baz li. Ou ka al Lasalin, ou ka pase blòk ba Dèlma, Men afè kesyon pou al nan fèt Black pa di bagay sa yo Babekyou di l pa nan bagay konsa menm bagay sa yo pa pou li ankò Li ka fè Black pa di wi men y ap fè Black pa di nan baz Men pa gen kesyon pou al deyò ou deplase a prèske 10 a 15 kilomèt ou al lòt kote tèren pa tèren w yo pa gen kontwòl ou a Babekyou gon w bagay li eksplike l di ke Te gen ti pale k t ap fèt lè Manino di l pral nan fèt la, epi gon chèf ki di, Monchè, tou ban m kòb ki nan men w nan paske mwen m pou m ka tou fè antèman w. Se kòmsi nèg yo te konprann ke Manino pral mouri wi. Epi men sa k pase. Tèt chaje wi. Babekyou li menm, li di ke l ap batay jiskobou. Paske gon batay lè w angaje li anfas yon seri de mafya, pa bliye ke mafya yo danje anpil. Donk se lamafya ki. fas ak yon seri de moun ki pretann ke y ap fè yon revolisyon. E mafya yo, pa bliye lè w atake yon mafya, a papa! Bra mafya yo long! Se sa Babekyou di. Et pour les policiers, il envoie un petit message, c'est-à-dire il y a le divorce qui est consommé, totalement consommé, parce que li di ke attention aux policiers qui pensent que yo menm y ap vin pran l pou met menòt nan bra l, pa konsa, paske l ap kanpe goumen. Ou konprann? Donk li menm, li gentan abandone madanm ni ak pitit li, lè l gen 10 goud, li manje 5 goud, lòt 5 goud la, li achte bagay avè l. Sa vle di, minisyon, oubyen zam, epi mete bagay an plis, ou konprann, pou po a plis blende. Èske n konprann? Donk, la mort de Manilo. Sa deranj pa two les gens du G9 et allier paske nèg yo te pale Manino pou di ben pa ale men wale wal pran lanmo a eh ben chwi dezole antouka Barbecue a parle beaucoup m pa bezwen di twop bagay ann tande Barbecue. Ee zanmi pam frè pam Kòman w ye la a menm? Monchè ban m di yon pawòl menm. E m tande w ap di m konsa e ke yo di m te nan fèt la e ke se bon pye m ki sove m. Ban m esplike w yon bagay patnè m. Ou wè bagay sa a, nan moman an la a, e m pa t vle pale de li pou yon rezon byen espesifik ki fè m chwazi pa t pale de sa. Men kòm ou menm ou se frè m, ou se zantray mwen e m konsidere w anpil, Dam nan ap viv etazini lè dam nan antre ayiti dam nan toujou vin wè manino e sak fè w wè e ke dam nan fè foto avèk zam e pa paske dam nan kòmsi m ta di w se yon moun ki nan bandi dam nan pa yon bandi frè m dam nan e kouzin misye dam nan ye lè dam nan antre isi dam nan toujou vin wè misye epi nan foli ou konn nèg yo e dekstè yo ye nèg yo e tijèn yo ye Esak fò wè misye te ka nan pran fi a nan fè fi a fè foto avèk zam jiskaske kounya men fi a nan chalè paske kote w wè yo wè foto fi a avèk zam nan la frèm sa w tande a son moun yap chalè yo pral met tout kalite dosye sou fi sa podyab malerèz fi ou konprann mwen pa gen anyen pou l wè a baz fi pa gen anyen pou l wè avèk gang fi pa gen anyen pou l wè a bandi. Ok banm pase sou sou sa paske manzè li menm te sipoze konnen e ke poul pa fè foto avèk zam paske menm mwen menm konn gen m konn gen fanm kap dim e ba al fè foto avèk zam m di non machè pa fè bagay konsa si telefòn ou pèdi si telefòn ou pèdi yon moun pranl sa w pral fè si lapolis jwenn telefòn ou sa w pral fè m toujou di moun nan non pa fè bagay konsa epi banm eksplike w lòt bagay ankò patizan ou genlè bliye menn si se 14 an m fè nan lapolis. M ta vle di yon nèg ki fè 14 an nan yon enstitisyon menn. E sèl an Ayiti yon nèg fè 14 an nan lapolis epi yon ti vagabon tankou Pyè Esperans ka fè revoke m jan l fè revoke m nan wi. E sèl an Ayiti yon nèg fè 14 an nan lapolis yon ti poul peyi yon ti kò di yon ti manman rizyèz Tankou Marie Yolène Gilles ta kapab fè vye rapò sou mwen pou fè revoke m konsa wi menn. Pa bliye monchè m son nèg ki sipè entèlijan monchè. M pa bezwen moun fè lwanj pou mwen, m ap fè lwanj pou tèt mwen, m konnen m sipè entèlijan monchè. M ap tande ti vagabon Kanada k rele Azael la k ap di w l te tann on pèlen pou mwen e e e laplèn. M konn sòti menn. M pa konn sòti non danje. Paske m te nan lapolis m konn fonksyònman lapolis. M konn kòman lapolis si l bezwen pran m pou l pran m. M konn se deyò pou lapolis jwenn mwen. M konn se nan swa al wè fanmi, swa al wè pitit, swa al wè madanm pou lapolis pran m. E mwen menm depi lè m chwazi antre nan goumen sa pou libere peyi a, depi lè m chwazi antre nan goumen pou m goumen kont Moun ki rich, ki kenbe tout richès peyi sa a nan men yo, pandansetan majorite moun nan geto ap viv lan mizè. M gentan konnen moun sa yo envesti gwo kòb nan lapolis la pou asasinen m. M pral pot tèt mwen konsa bay nèg touye m. Ou konn wè reken sou Channmas? On reken m ye wi. On reken m ye danje, ou pa ka jwenn mwen sou Channmas. Ban m esplike w on bagay frè m. M pa t ap janm al lan fèt. M pa t nan okenn fèt. Pa okipe neg ki bezwen fè chanel youtube yo fè moun, pa okipe neg ki bezwen fè moun ap swiv yo sou chanel youtube kap di babekyou te nan fèt e bon pye babekyou k sovel. Mwen diw si manino te responsab te respekte chef li el t on moun ki te responsab sa patap rive. Avan w al fè touye w. Paske w pa ka di m ou rele Malino, ou gen foli, ou pral nan fèt e e e e e ou gen foli ou pral nan fèt Jis Dèlma 75 nan de fèt rele Black Party. Mwen m pa janm ni nan Black Party, ni nan White Party, ni nan Red Party. M pa janm nan fèt men menm. Ou wè patnè, ban m di w yon bagay ki pi klè. Si yo ta di w m mouri sou lari Dèlma 6 la, sou lari Dèlma 6 la wi, Yo ta di w mouri nan yon fèt ou pa bezwen vin nan antèman m. M ka mouri nan yon fèt anndan Dèlma 6. M ka mouri nan yon fèt anndan Lasalin. M ka mouri nan yon fèt anndan Site Solèy. Ou tande danje? Men nèg pral di w jwenn mwen la kafou Dèlma 18 pou touye m e manti. Sa fè 1. Dezyèmman ankò, ou konn kòman nèg ka touye m? M ap mouri nan goumen. Map mouri nan goumen nan echanj katouch avèk bandi avèk gang ki gen zam nan men yo kap goumen avèm e ke mwen menm kounya nèg sa yo ka mka pran yon bal m mouri paske depi wap goumen ou ka mouri e nan goumen m ye nèg yo atakem map refoule oubyen m atake yo yo menm yap refoulem mka pran yon bal m mouri lòt jan mka mouri ankò lapolis vin chèchem lapolis vin chèchem epi yo ret nan cha blende yo a yo ap tire bal pandan yo nan cha blende yo ap tire bal mwen menm mka pat gen yon bon abri e ke mpran bal Epi nan prèv bal la m pa ka al lopital m mouri. Men, kòmsi, m gen tan konnen m ap goumen kont boujwa santi boujwa ki gen gwo kòb lan men yo e m gen tan konnen lapolis la e tchoul nèg sa yo. M gen tan konnen yo envesti kòb nan lapolis la pou asasinen m. Gwo ekip polisye, gen wo grade nan lapolis ki gen kòb pou touye m. Enben, sèl sa m konnen mwen, nèg k ap vin touye m nan, lè w wè yo mete w nan cha, lè w wè yo mete w nan lis pou w vin nan operasyon pou w vin dèyè m pou w vin touye m, panse a madanm ou a pitit ou, paske mwen m gen tan abandone pa m yo deja. M gen tan abandone madanm mwen a pitit mwen men menm, paske m gen tan konnen kote m ye la e pou lanmò m ye. Lè w ap met pye w atè, paske fò w met pye w atè pou w vin, pou w vin minote m. Lè w ap met pye w atè pou w vin minote m nan, panse a madanm ou a pitit ou, paske mwen menm m gen tan konnen mwen menm, m p ap vin kanpe tankou ti poul ba w minote m. M gen tan konnen mwen menm m ap goumen avè w. Lè wap vini an m pa m pare pou e sak fè m prefere lèm gen 10 dola m man lèm gen 10 dola m manje 5 dola m achte 5 dola bagay pou m pwoteje tèt mwen a di m gen yon nèg panse kòmsi men men m son m son yon devwa fasil e ke w pral kannik parèk konsa e ke w vin pote boure epi kounye w konnen wap vin pran m ou pral vin met minòt nan men m e nan men m pou al. Ann di, ann di Manino te granmoun, ann di Manino te granmoun, sa w te pèdi nan fèt, nan fèt m tande blag pa w di, sa w te pèdi nan fèt. Ou pa konprann sa m ap di w la. Ki, ki Babekyou k konn sòti a? M janm nan lari frè m, m pa janm nan lari non menn. E reken m ye, se anndan tou lanmè m nan m rete. Anndan lanmè m nan m rete monchè Piga nèg bay tèt yo manti monchè Ap bay tèt ou manti M te nan fèt e kouri m kouri Sa m pèdi nan fèt Bon wè m repete w li Si w tande m mouri nan yon fèt ki fèt sou lari Dèlma 6 la Ou tande Si w ta tande m mouri nan yon fèt ki fèt sou lari Dèlma 6 la Ou pa bezwen vin nan antèman m Ban m di w yon pawòl patnè Aprè Manino nèg yo touye kòm moun ou ka di ki te gen zam lan menl ou ka di Manino ok depi nèg la gen zam ilegal nan menl li pa polisye li pa militan ou ka di e bandi li ye. Nèg yo e prèske 25 moun wi lapolis tiye sou pretèks e bandi yo ye ya rete yon pakèt moun la menn ya rete yon pakèt moun yo di moun yo yo di moun yo e bandi yo ye menn sa moun yo gen pou yo wè a bandi frè Nèg yo pran ekip zam, zam map gade m wè yo mete yo la, zam sa yo kot, zam sa yo nan men ki moun zam sa yo te ye, nèg yo pran ekip vye zam wouye yo mete, yo di w men zam ki te nan men moun yo, men zam ki te nan echanj a lapolis. Manino koz, Manino koz nan manke granmoun li. Pa gen anyen pou lwa a ban di non menn. On piti tout fanmi l aletranje, tout byen fanmi piti a sou kont piti a. Sa vle di piti a gen machin nan men l l ap vire. Kòm si misye pran piti a l mennen piti a nan fèt, l al koz piti a mouri. Piti a pa t menm vle al nan fèt la menm, misye se yon chemiz li bay piti a, li pran yon chemiz lakay li, li bay piti a pou piti a al nan fèt la. Sa vle di menn, piti a ou wè k mouri la patnè m menn, se Manino k koz piti a mouri. Sa vle di si gen yon grenn moun nèg yo touye e Manino. Aprè pou tèt grenn manino a nèg yo t son ekip inosan menn epi yo pran yon ekip vye zam yo mete epi yo diw men zam ki te nan men moun yo ou tande sam diw lan patnèm menm zam ki te nan men manino a epa li yo mete paske manino te gen yon glòk nan menl ki tire foul alò lòt vye zam ou wè yo mete a epat zam ki te nan men nèg yo vre patnèm sa vle di men sak peyi dayiti a menn èske ou konprann sam diw lan lapolis ap fonksyone tankou taliban lapolis ap asasine moun pa sou pretèks li dèyè bandi patnèm Men, ou mèt rete tèt frèt monchè. Wè mwen, m di w sa deja frè m. M pa di yon nèg pa pran m non. M ba w kòman m ap mouri. M ap mouri pandan m nan echanj katouch avèk bandi ki gen zam lan men yo k panse yo ka vin lakay mwen vin fè sa yo vle. M ap mouri nan echanj katouch pandan seri de bandi panse yo ka fè m nenpòt bagay epi mwen m ap mache sou yo yo pran m. Men kot nèg la pral jwenn mwen nan lari menn. M pa konn sòti monchè, si yon moun jou li konn wè m nan lari e manti monchè. E manti monchè. M konn fonksyònman lapolis la, m di w m fè 14 an ladan l. M konn fonksyònman lapolis la menn. Bon wè m gen yon tatou lapolis. M gen yon tatou lapolis nan men dwat mwen wi. M te tèlman renmen lapolis, m fè yon tatou lapolis sou mwen. Ou wè jodi a, Pierre Esperance a Marie Holène Gilles, moun sa yo vin fè m tounen yon lyon. Kounya m pou m ta mouri pou m ta mouri san Bondye pa ban m jistis mwen m ap mouri lè Bondye fin ban m jistis mwen avan paske fò m jwenn jistis mwen. M gen pou m mouri monchè m pa t vin fè ti sale sou latè monchè m sanble yon nèg ki pral pè mouri bon m ap goumen m gen zam lan men m m ap fè lòbèy epi pou m panse yon lè yo p ap fè lòbèy sou mwen men nèg k ap vin bat Nèg kòmsi ki okipe gwo chèf nan lapolis. Nèg ki okipe gwo chèf nan lapolis ki pran gwo kòb lan men boujwa pou asasinen m epi kounye a k mete nou nan cha blende, k mete nou nan machin sou pretèks n ap vin fè operasyon, vin chache bandi. Reflechi a madanm nou a pitit nou. Paske sèl sa m konnen depi nou mouri, aprè 3 mwa yo koupe chèk la e madanm nou a, madanm nou nan mache dèyè chèk la Pou l nan mache dèyè chèk la pou l jwenn kòb pou l okipe pitit nou. Nèg yo ap konyen madanm nou. Y ap koupe madanm nou nan mache dèyè chèk la. Mwen menm, m gen yon polisye venntwazyèm pwomosyon ki te mouri bò rilaks nan yon afè fritay. Si m te nèg ki te vagabon, si m te nèg ki pa t respekte moun, e tout lasenjounen e madan polisyè sa a ap vin chache kòb lan menm pou manje pou pitit li. On polisye ki te mouri ki te mouri boo relax on lot polisye pare li ki te touyel non on zen bagay ee fritay pou bay pikliz tout la se jounen madanm polisye sa delmasis ap vin chache lajan nan menm pou pitit li mpoko janm refizel menm lèm pa genyen depil vini mpral prete on 500 dola poum bali paske mkonnen mfè 14 an nan on enstitisyon enstitisyon sa e kèm se nanm mwen ou konprann janm diw lan mkonnen son sikonstans se vagabon pyè esperans lan a vagabòn. Ti poul peyi ti kò di ki rele Maryolèn Jilnòt mete m nan sa nan sa m ye a. Men m konnen m ap m ap m ap goumen e m di w m ap ret vivan pou m wè jistis pou m jwenn jistis mwen. Kiyès ki ta pral mache al nan fèt? Mwen menm li menn m pa konn sòti non frè m. M pa eklere pou black pòdi, pou pou pou pou white pòdi, pou red pòdi. Lè depi e nan fèt. Bon m di w sa deja si w te mouri sou lari Delmas 6 la nan fèt pa vin nan antèman m. Ka gen kout bal k ap chante, m ap goumen, m ap goumen, gita m nan men m, m ap jwe so, m ap, m ap jwe mizik mwen. Epi nan jwe mizik, nan jwe mizik, gen yon patisyon m mal jwe. Epi m ka pran yon, m ka pran yon, m ka pran yon, m ka, m ka pran yon, m ka pran yon bal nan lestomak mwen, m ka pran yon bal nan tèt mwen, m mouri. Men kiyès ki ta pral sòti nan lari al bay vagabon vin touye m, ou konprann mwen, epi vin fè, vin fè vedèt. M ap di w men nèg la di konsa yo te tann yon pyèj pou mwen Laplèn. Pyèj sa, mwen menm ki konn tout kote sa yo, mwen k konn Laplèn. Kote sa e pa viza pou moun genyen pou al la mwen mpanse kote sa e viza moun te genyen pou al la wi mdiw manino pa tande menn manino pa tande si manino te tande eke manino patap kite nèg yo touyel jan wè yo touyel la paske chèf la di misye mwen wè w gen foli al nan fèt avan wal fè yo touye w nan fèt la banm tout sak nan menw em gonw kòb lan menw banm kòb la lèw mouri poum ka antere w epi misye menm pa tande kòm timoun epil leve lal nan fèt vre Enben apa rezilta an. Antouka frèm map diw sa ankò menn ou pa bezwen pè pou mwen nan sans sa papa ou pa bezwen pè pou mwen paske m konn tout fonksyonman yo m konn prensip yo ou konprann janm diw lan m pa gen poum sòti frèm m pa gen poum sòti ou konprann pa di m pral sòti al kibò m pral sòti al fè kisa m pral sòti poum al wè ki moun poum al ki kote Pou m al ki kote menm? Bon yon sèl byen m posede, yon sèl grenn byen m posede, ou wè nèg yo prive m de byen an, bon m vin tèlman di fò m ret vivan pou m kontinye goumen pou m ede byen sa a grandi, ou wè kòmsi m pa menm chache wè byen an. M pa konn depi kilè m wè byen sa a fas a fas. Si pat gen telefòn, si pat gen video call m pa tap janm ka wè byen sa fas a fas. Ou tande? M pa tap janm ka wè byen sa fas a fas. E gras a video call, e gras a apèl telefonik ki fè m ka wè byen m nan fas a fas. Aprè sa bon, ki kote m prale, ki foli fè fèt m gen? M pa eklere, m pa Dexter, m pa konn fimen. Menm gwòg mwen, menm gwòg mwen, m pap bwè gwòg nan lari kay moun. Si w tande yo di w mwen sou m bwè kleren, konn se nan mitan baz mwen m chita anndan lakay mwen m bwè gwòg mwen. Enpi lè sa kòmsi nou tou bande. Dayè nou pa menm pa bande. Dayè m gentan eksplike mesye yo reyalite a. Reyalite k gen jodi a la, gen wo grade nan lapolis ki pran kòb lan men boujwa sou pretèks ke y ap vin desitire gang, sou pretèks m se bandi m se gang pou yo touye m paske n ap denonse gang e e e e boujwa sa yo. Lè ap pale de gang, moun ap pale de bandi, moun ap pale de sesi de selòt bon, ou wè se sou se sou nèg a zam yo sèlman yo fokis? Ou wè se sou Vilaj de Dye, ou wè se sou Gran Ravin, se sou Tibwa, e sou Lasalin, e sou Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6, Lise Mat, ou wè kote sou kote sa yo fokis? Yo janm pale de gang k ap antre zam nan peyi a? Yo janm pale de gang ki ki ki ki ki ki ki ki ap vann zam nan peyi a, k ap vann bal nan peyi a? Bon ok ann fè yon lojik, tankou jan map pale avèw la la, mwen diw konsa menm sou lari Dèlma 6 m pap rive. Kotem jwenn bal m jwenn zam nan? Kotem jwenn bal m jwenn zam lan? Kotem jwenn kòb m achte bal m achte zam lan? Donk frèm, gen bagay kòmsi m ta diw mwen menm, ou konnen m pa egare m granmoun anpil. M pa okipe nèg, men lèm tande egare ap diw m te nan fèt, kòmsi nèg yo gon bagay ki rele chanèl youtube, gon bagay ki rele facebook, ki fè tout kokorat nèg la mèt pa al lekòl gon lajan kap brase sou rezo sosyo sa yo bagay kòb sa kap brase a fè tout kokorat jounalis tout kokorat ap gen nouvèl pou yo bay tout kokorat gen medya an ling Naya di konsa o yo te tann yon pyèj pou mwen laplèn e e sa e vòlè k rele Azaèl ki Kanada a e Oh yo te tann yo te tann on pyèj pou mwen la plèn kiyès m gen la plèn ki moun mwen gen la plèn m pral pran lari m pral kibò mwen frè m jwenn mwen petola konsa fò ap mouri konsa m ap mouri nan echanj katouch avèk bandi ki gen zam lan men yo paske m pa nèg ki ap kanpe voye nèg goumen tout moun ki konnen m konnen m pa janm voye nèg goumen menm si nèg ap goumen m ap met pye m atè m ap goumen mwen menm. M pa jeneral, m pa jeneral, m pa chèf ki kache yon kote, k ap voye sòlda l pran bal. Menm jan sòlda m nan ka goute gou bal la, mwen menm m ka pran lari a m al goute gou bal la tou. Tout nèg konnen depi gen goumen m toujou met pye m atè. M toujou met pye m atè. Okipe nèg k ap vin di w Babekyou pa janm vin goumen. Non. Babekyou toujou gen pye l atè nan tout goumen yo. Sa vle di, nan goumen, depi w ap bay ou ka pran. Sèl sa pou yon nèg met nan tèt ou. Se yon lwa l ye, se yon lwa l ye nan lavi. Gen pou bay ou ka pran. Wè, menm nan santiman, yon nèg wap kouche madanm nèg, met nan tèt ou wap plede kouche madanm nèg, kouche madanm nèg, ap gen yon nèg ki kouche madanm ou tou epa ou ki pi jènjan. Ebyen yon nèg ou gen zam nan men w, wap touye moun, touye moun, touye moun, met nan tèt ou yon lè yap touye w. Mwen bègou men map fè. Jounen jodi a mwen menm map fon map fon lit ame. E m wè moun an Ayiti poko janm ka fè diferans ant gang ant gang ki gen zam lan men yo pou vòlè, pou fè kidnaping, avèk nèg ki gen zam lan men yo k ap mennen yon lit ame pou libere pou libere tout yon pèp e ke yon ti gwoup moun kenbe an otaj, yon ti gwoup moun ap vòlè tout richès pèp la. Mwen di w pou nèg yo ka pran Manino, nèg yo tiye nenpòt 25 moun e pa gen yon moun nèg yo arete la ak bandi. Pa gen yon moun Èske ou konprann sa map di w lan? Men nèg la granmoun li pa konnen pou l pa nan fè bagay sa yo, li pa dwe bay moun foto, ou konprann mwen, li konnen pou l pa fè bagay sa yo. Yo frè m tèt frèt dande menn. Antouka frè m, pa okipe moun kap di w konsa, e mwen mwen mwen te nan fèt, e bon pye m ki sove m, e m te sesi m te selòt bon m pa konsa frè m. Wè patizan pam jan wèm diw lan menn pa okipe okenn nèg kap vin diw mte nan fèt e bon pyem ki sovem ou konprann janm dila mpa konn sòti e frèw ki diw sa e tout nèg konnen tou mpa janm fè anyenm an kachèt dayè menm nan jenèf nèg yo konn repwochem poutèt sa nèg yo konn di gen bagay nap fè ki sipoze ret an sekrè mwen menm toujou di nèg konsa mwen menm mpap fè zak sal mpap vòlè mpap fè kidnaping nou pap tiye moun pou lajan ki mele nou moun konn sa nap regle Ayiti, plis n ap sere sa n ap regle yo e plis moun ap panse nou gen yon bagay n ap fè an kachèt. Ayiti, m pa gen anyen m ap fè mwen menm. Lavi m se yon liv ouvèt li ye e mwen ouvè l pou tout moun ka li l. Men jan w wè m di w la patnè m, jan w wè m di w lan, men nèg a okipe nèg k ap di w m te sòti, m pa konn sòti. M pa konn sòti. Wè m voye di w sa klèman. M pa konn sòti. M ap mouri nan goumen. Paske se yon sòlda m ye. Sòlda a sipoze mouri pandan l ap goumen. Ou konprann? On nèg ou panse ou pran gwo kòb ou ap vin chèche m. M di w sa ankò e m ap repete l san fwa. M ap repete l on milyon fwa. Nèg yo bay gwo kòb. Paske se gwo chèf la wi k pran kòb la. E pa ou menm non yo bay kòb la. Yo bay gwo chèf la lajan, gwo chèf la menm pran pòz l ap fè operasyon, gwo chèf la pran pòz l ap vin chache gang, epi l mete w nan yon cha blende, li mete w nan yon machin, e ke li di w vin chache gang. Enben mwen menm mwen gen tan konnen nan kisa Mario Lange la, Pierre Espérance mete m. Dayè tout nèg dwe konn sa. E depi w ap fè zak, toujou atann ou sa ap rive. Menm yon chen w wè nan lari, chen an gen mèt. Ou wè depi w bat yon chen, Tann mèt chen an. Pa janm gen yon chen yon nèg bat epi mèt chen an pap vin poze w kesyon. Bon vye chen w wè nan lari. L ap manje nan fatra. L ap manje vye zo nan rigòl. Kou ba l yon kout pye, ou wè mèt li parèt, mèt li mande w sa chen m nan fè w ki fè w ba l kou a. Ayiti p gen yon nèg panse w choute yon chen la, mèt chen an pa pral chache konnen kòman chen l lan fè choute. Ayiti, bat chen an tann mèt li. On nèg ou fè pran non m, ou mete l nan tout tenten w, on nèg ou pran non m, ou mèt de, ou detui, ou detui m jan w vle, ou fè sa w vle avèk lavi m, kounye a sa m gen m pèdi ankò? Bon pou on nèg tankou m, mwen menm Jimmy Chérizier Barbecue, si on nèg yon moun di m ki sa m gen m pèdi, m pa gen anyen pou m pèdi non mwen menm, dayè tout moun wè m toujou pran egzanp esklav yo, s on esklav dèchan m ye. M pa gen anyen pou m genyen, m pa gen anyen pou m pèdi. Tout jan bagay la vire l ap an favè m. Tout jan bagay la ye l ap an favè m. E youn nan pi bèl egzanp nèg yo ban mwen nan peyi a. E se egzanp sa k vin fè m m kontan, mwen tris yon kote. M kontan paske m di si nèg yo ka tiye yon prezidan. Paske mwen m te konn panse se yon nèg senatè, se yon nèg depite, se yon nèg majistra, se yon nèg ou jounalis, se yon nèg ou gen òganizasyon dwa moun, m te panse yon nèg menm si w bandi w gang ou pa ka touye moun sa yo. Bon, si yon nèg kounye a w ka oze poutèt kontra w yo koupe ou touye yon prezidan, si yon nèg ou ka oze pou enterè pèsonèl ou wap prete kòb nan leta, wap vòlè konbyen milyon nan leta e ou gen kontra, wap bay blakawout, wap fè tout afè w epi w ap ou touye yon prezidan, Sa vle di pa gen moun nan peyi a ki paka mouri. Bagay moun ap vin fè moun pè e si si tèl moun mouri li gen blan dèl, bon prezidan yon prezidan mouri prezidan ta dwe gen plis blan dèl. Yon prezidan ki gen telefòn dirèk ki ka pale a tout prezid lòt prezidan sou latè a se prezidan sa e prezidan sa ki gen blan dèl, bon yon nèg ou pa pè w touye l. Sa vle di tout moun men granmoun sou yo nan peyi a la. Mwen tris tou paske si prezidan an te la. Kòmsi, tankou jan moun yo ap sibi nan Sid, nan Nip, nan Grandans lan, prezidan an t ap gen tan met pye l atè e t ap gen plis bagay ki fèt. Ou wè yo pran yon premye minis djòl bòkè yo met la k ap pase moun nan betiz. Ou wè yo pran yon premye minis djòl bòkè ki se premye minis pa yo, yo di w yo jwenn antant avè l. Kounye a yo itilize nèg nan lapolis, pral pran pòz di w pral vin touye m la pou n vin di e bandi m ye. Mwen m pral kanpe ba nou touye m pou nou di e bandi m ye. Antouka mwen menm, m ap toujou di yon kòlèg polisye sa, m ap toujou di yon frè polisye sa, ou wè ou menm e frè m ou ye, e zantray mwen ou ye. M ap toujou di yon polisye sa, lè y ap mete w anndan blende a, sonje lè w pral lakay ou, e pa nan blende ou ye. Sonje lè w ap mennen pitit ou lekòl, e pa nan blende ou ye. M ap toujou di yon frè ou polisye sa, sonje sou yon moto ou ye, nan yon machin ou ye, nan yon kamyonèt ou ye. Sonje si gen 100 nan nou, si gen 200 nan nou ki rete laboul, ki rete Thomasin, nou pa 500. Sonje e nan geto a nap viv. Ayisyen pa panse nap fè sa nap fè yo la epi tout moun ap pè nou tout moun pa pa kòmsi yo pap panse pou nou tou. Mwen menm map panse pou tout nèg kap panse pou mwen yo. Mwen pral vin kite n touye m nenpòt jan. Bon dayè m konnen e lanmò m nap m nap vin dèyè. Pa gen okenn operasyon pou arete m vre. Gen operasyon pou vin touye m. Pa gen yon nèg an Ayiti la k bezwen arete m. Pa gon wo grade, pa gon boujwa k ta renmen arete m, pa gon politisyen k ta renmen arete m. Paske si yo ta arete m, e ta devan blan m kanpe, anpil nèg konnen ke lè m ap pale, blan pa nan paspouki. Blan yo konnen yo pa p arete m vre. Antouka frè m, e te sa m te vle di w, ou konnen frè m ou ye, zantray mwen, ou konprann mwen, polisye parèy mwen, mwen di w sa patnè m. Ou konprann? Ayiti pa okipe nèg kap vin diw m te nan fèt m pa konn sòti patnè men sèl sa m ka di yon nèg tout moun ki te fèm mal tout moun ki konnen w te patisipe nan detui lavi m bat chen an tann mèt li paske depi wap fè mal ret tann mal la ap rive sou ou nenpòt jan ok zantray tèt frèt. Bon jan bagay la ye la sa vle di Babekyou li menm se mouri lap mouri nan kan l wi sa vle di nan kote lap kontwole a. Se sa. E l pap mouri ajenou. Misye pap mouri ajenou. L ap mouri, l ap batay. Se sa l fè konnen. Donk, cette histoire de Manino, bon chapit la refèmen pou Barbecue. E pi, la batay, l ap kontinye paske genyen anpil. Pil lòt sòlda nan lame a. Yon grenn tonbe, lame a kapab flanche pou yon jou.